Kòw ap gen domaj kolateral wi men li menm fòl derasinen bandi nan zòn pal la nan peyi pal la fòl derasinen bandi a fòl derasinen bandi a donk bay mesye yo chans pou travay kite yo travay olye nou sanksyone yo bayo ti pwomosyon. Ba yo ti mo dankourajman, felisite yo. Se sa yo n bezwen wi. Ba yo ti prim yo merite. Konprann? Sa yo k pi pre a pandan mwa desanm la, ou di a mesye, an nou manje ansanm, fè yon bèl fèt pou yo. Ou pa bay yo tann se 12 janvye. Mete yo nan po yo. Alò ou pa bay yo tann se 12 jwen. E jou fèt lapolis la pou yo manje yon manje non. Ou ka chwazi fon bagay espesyal pou yon inite, pou de twa inite, inite espesyalize yo, fon ti bagay pou yo nan baz yo. Pase gon trètman ou dwe ba yon nèg kap pote zam. Pou gade lapawòl. Fò lespri lan pè nan yon peyi tankou Ayiti. Ok. M tap di la polis mete pyel atè nan kanaran nou aprann gen anpil moun gen anpil moun ki tonbe m te mwen eseye rele majistra Guillaume la m pa jwenn li alòske n te planifye wi nou eseye rele majistra Guillaume Joseph Jeanson Guillaume majistra kabarè a e. Nou eseye rele l la plizyè fwa, nou pa jwenn li. Men gen anpil moun. Lapolis mete pye l atè, yo poko deside bay bilan men nou aprann gen anpil moun ki tonbe. Ok. Nou aprann gen anpil anpil moun ki tonbe. Nou aprann gen anpil moun ki tonbe. M eseye rele Gary, m pa jwenn li men m kwè Gary nan, Gary fèmen. Wi, m kwè Gary fèmen. M kwè Gary fèmen nan dènye moman sa wi fèmen pwiske Gary dwe soti kòm komisè polis ok e ok e se sa bon m pa gen twòp detay e m pa gen twòp detay sinon ke mwen wè lapolis la te fò nou onèt lapolis la te anonse sou paj li. E yo mennen operasyon nan objektif pou pou kouri dèyè bandi. Yo di yo mennen operasyon, sa yo te di? Wi, lapolis la di inite espesyalize nan polis nasyonal la tankou Swat, udmo ak utag mennen yon operasyon dimanch 4 desanm nan nan zòn Pò Lafito, Minotri ak Sous Matla. Objektif entèvansyon sa se pou kontinye toujou. chase gwoup ame ki vle kenbe zòn sa yo an otaj. Bon, yo pa ka ki vle kenbe, ki kenbe deja. Ou konprann sa ki kenbe, yo kenbe l deja. Yo kenbe l deja. Pa ka gen pou kenbe ankò. Nan echanj kout zam avèk lapolis gen bandi ki tonbe ak blese nan zòn sa yo. Lapolis gras avèk inite anjen lou. rive debleye wout epi bouche gwo twou bandi yo te fè pou te anpeche pou pwogresyon fòs lòd yo pou rive nan fyèf yo. Sou enstriksyon kòmandan an chèf la, Frantz Elbé, gen blende k ap kontinye fè patwouy sou wout nasyonal nimewo 1 an nan nivo zòn pò Lafito, Minotri ak Sous Matla ak Sous Matla Pou kontinye kwape bandi yo ok donk se sa yo di gen bandi k tonbe e yo di yap kontinye e chase bandi yo e jiskaske e yo rive e e trake jiskaske yo rive trake yo wi la m wè majistra giyòm tap eseye e e rele mwen la bon m eseye jwenn majistra giyòm ki tap e rele mwen la ou konnen se nou kap fè tout bagay yo la. Majistra Guillaume ki t ape sere li nou la nou pral fon ti pale avè li ok se majistra komin kabarè majistra se ajan egzektif komin kabarè majistra Guillaume bonswa kòman nou ye Prezidan gwo radyo a nou la nap goumen. Wi sèlman yon lonbri si w te kapab deplase pou nou paske w deja ese bese volim radyo a pou nou silvouplè majistra si w te bese volim nan pou nou mèt tande nan telefòn nan ou kapab tande nou kòman nou ye ankò. Ebyen nou la a nap goumen ou konnen depi aprè masak ki te fèt sou popilasyon Blan Chemen yon lokalite nan nevyèm seksyon Sos Pat la lapolis mobilize depi lè a mesye ap frape yè te gen yon operasyon de grand anvègi ki jiskaprezan ankou sou Lafito, Titanyen e jodi a. Nèg yo frape o nivo de Kanaran tou. Yo te pèmèt ke sikilasyon an te plizoumwen te plis fluid sou la wout nasyonal nimewo 1. Y ap kontinye travay pou pèmèt ke mete tout mesye ame yo deyò e pèmèt ke popilasyon an tounen lakay li pou nou e tounen nan fason nou te ye a. Ou di lapolis mete pye l atè e operasyon ap kontinye, se sa w di la a. Kisa bilan yo ye majistra? Bon jiska prezan n poko ka ba w bilan paske operasyon yo an kou n ap tann operasyon yo fini epi lè sa a n ap gen dèyè tout bilan kòman sa rete konbyen moun ki mouri tout sa men sèl bagay anpil bandi tonbe nèg pran rak e nou di popilasyon kabarè a vijilan nan 4 seksyon kominal yo e pa rapò a nèg k ap kouri. Yo kite paske nèg sa yo fè nou mal, yo pat ka konprann pou yo depoze lè zam, zam nan pap bay rezilta fason yap teworize popilasyon kabarè a, kabarè son kote kote moun yo se trè koul, yo fason sous map la sitou m te di nou sa deja se zòn moun yo pa dòmi kote toujou gen klèb toujou gen aktivite nan zòn sa yo ebyen. Yo pa tande nou ebyen ke lapolis fè se ke de dwa. Donk lapolis te mete pye l atè ou ensiste sou sa majistra Guillaume men nou t konnen sitiyasyon te difisil menm pou ale nan Artibonite se pa plato santral yon moun te oblije pase yè lapolis te prezan ou di gen anpil bandi k tonbe Gen sa k kouri tou, kòman sitiyasyon prezante la a de yè a jodi a? De yè a jodi a, tankou jan m di w la, operasyon yo kontinye, men popilasyon ki te kite zòn yo poko retounen nan zòn yo. Jiskaprezan onivo de la dezyèm seksyon, katriyèm seksyon, premyè seksyon e sitou nan santre vil la gen anpil moun. Kote m ye la, m nan mitan vil la la a, pandan m ap pale avè w la la a, e gen anpil moun, w ap wè tyelè sous matla yo, konnen se yon zòn kote gen anpil chofè tyelè, mesye yo gen anpil tyelè, yo nan zòn nan. E moun yo ap tann ke lapolis fin fè travay li epi pou yo reganye mezon yo. E nou di ke nou menm lè lapolis te gen yon ti reta nou te di li gen reta men jodi a li met pye l atè seryezman l ap frape e toutafè nou menm nou bat bravo pou lapolis nan travay ke l ap fè a. E gouvènman an m panse ke yo tande nou. Vwa nou ka bare yon gwo komin stratejik konsa ki dwe pote yon apò ekonomik serye o nivo de lasèt fiskal di peyi pa kapab rete konsa pou l pèdi pye l anndan peyi a. Lè w di moun yo poko tounen lakay yo, pa perèz jiskaprezan oubyen? Wi, jiska prezan on atan ke bagay la le kalm retounen nòmalman pou yo mete tout moun yo deyò, mesye ame yo deyò nan zòn ke yo ye a ke yo te okipe ilegalman on fason pou moun yo retounen lakay yo. Lapolis ap fè travay li e se sa lalwa mande l pou l fè yo l ap fè. Machin pase nòmalman jodi a? Wi machin pase nòmal nan jodi an epi bon fòk mwen di w rès kabarè ap fonksyone nòmalman vil la ap fonksyone depi yèswa, yèswa pi gwo klèb ki gen o nivo vil la se te kabanèt, kabanèt te bonde ak moun yèswa osanti moun yo vle vit e sitou konnen mwa desanm la ap rive la e. Epi tout moun ap chèche wè kòman yo kapab reprann lavi. Men lapolis nou di se yon gwo travay y ap fè la jodi a pou pèmèt ke popilasyon an retounen a la nòmal. Ann gade ki zòn nan Kabarè a bandi yo te kontwole e Non li t ap difisil osi osi to konsa pou sitwayen yo te retounen y ap tann apèl lapolis ki fin fè travay li epi pou anons la fèt pou tout moun tounen lakay yo de manyè nòmal. Men èske lapolis toujou prezan nan zòn sa yo? Toujou prezan a Lafito, toujou prezan a Titanyen epi gen 2 patwouy Li tap vire sou wout nasyonal la jiska Santrevil e Kabarè li menm li gen yon bakòp hit mot twouve la an pèmanans e gen yon cha k toujou ap fè monte desann antre le Santrevil de Kabarè e blòk Kanaan sa vle di ke gen dekwa pou n kòmanse santi gen yon ou de soulajman. Ou se majistra komin nan, premye sitwayen komin nan, ajan egzektif enterimè la, se ou k ap prezide konsèy la, ban m mande w sa, nou di. Gen bandi k tonbe eske se vrè bandi sam rele vrè bandi yo eske se yo k tonbe e nou di tou gen de moun ki kouri ki dispozitif nou mete an plas si lè yo kouri poun chache yo remèt lapolis yo pou yo pa gaye nan komin nan. E sètènman son bèl kesyon ou pozem nan e moun kabarè te deja santi yo pat byen ditou avèk dispozisyon mesye ame yo te pran ki mete yo nan kouri ki lage dèy nan fanmi yo sa vle di ki depi byen avan gwo operasyon lapolis sa te genyen dispozisyon te pran nan popilasyon pou ap siveye ap kontwole e kijan de moun kap antre nan kominote yo ebyen fwa sa se ankò plis. E avèk gwo operasyon k ap mennen depi yè nan zòn Lafito ak Titan e Kanaran an, ebyen nòmalman gen de mo dòd ki pase a popilasyon an pou yo ap kontwole kiyès k ap rantre, kiyès k ap sòti, ki moun ou ye pou yo konnen paske komin Kabarè fò m di se yon komin on se konè. Gon ansanm de moun depi w ap antre la yo pa konn kiyès ou ye, lè sa a y ap mete men sou ou e y ap rele lapolis pou vini pran w e jan lalwa mande sa. Mph Kounye a m pral mande w pou w fè ti travay sa pou mwen majistra, kote n soti pou n rive la bandi anvayi sous matla, yo pran komin nan an otaj, anpil moun kouri, anpil moun kouri kite zòn yo, anpil moun mouri, yo boule anpil sitwayen nan zòn nan, e dènye an dat se masak ki fèt lendi ki sot pase la si memwa pa fè m defo a korije mwen majistra, sa k. Kisa k lakòz bandi gen kontwòl kabarè? Boukan gen lapawòl. E mwen, a chak entèvansyon m fè, m toujou fè etalaj de kesyon sekirite a onivo de la komin de Kabarè. Mwen menm m envesti meri a le 24 jiyè. 2020 e lè m te antre nan meri a lè sa te gen yon ensekirite k t ap fè raj onivo de la komin de Kabal lè sa li te mwens ke nan nevyèm seksyon an fòm di w sa tou lè sa l te plis onivo de la dezyèm seksyon de la premyè seksyon epi santrevil e a chak fwa nan moman sa yo te toujou chak swa yo te konn vòlè yon motosiklèt prèske chak swa gen yon kay ki te kase. Ebyen vini m vini an m te chita lè sa se te komisè Jaurès ki te la, m chita avèk kazèk yo, azèk, lè gwoup zòganize dla komin e tout enstitisyon k gen nan komin nan epi nou kòmanse travay. Mwen mande sa, Pòl Andre, Pòl Andre se kazèk Kabarè? Kazèk dezyèm seksyon. Wi, lè m di Kabarè se kazèk dezyèm seksyon komin Kabarè. Dezyèm seksyon se youn nan moun ki nou te nou ansanm ap travay, nou gen lontan n ap travay ansanm. Men misye kazèk lontan wi. Wi, m te kazèk lontan. Misaj te fò sa. Ann ale, ann avanse. Ann avanse kote n te ye. Sètènman e nou travay avèk e jan de moun sa yo e byen ki te ba nou rezilta vin fè kabarè fèt. Mwen m te gen ekip nou o nivo lameri e tout e ajan sekirite, enspektè, lè swa nou konn monte yon ekip e nou fè patwouy n akonpanye lapolis e se te ba sa te bay yon gwo soulajman kote gen moun ki te arete gen moun ki tout te kite kabarè. ki ki te bay kabarè paske dè fwa gen entèvansyon ki te fèt lapolis gen moun ki tou bay zòn nan yo kite zòn nan sa te vin fè ke kabarè te plase nan lis kote e kesyon sekirite a li m pa t di li te bani men kesyon sekirite a moun yo te viv mye an matyè de sekirite e laprèv en byen grand a chak fwa gen de moun ki sot pòtoprens ki sot nan lòt komin ki pase ki swa dòmi nan otèl ki swa. Di kay zanmi nan kabare yo wè aktivite gen kabarè konn gen kwazad konn gen mesye prèt vodou yo ki travay ou konnen nèg sa yo yo fè dans dayè kounye a nan moman desanm sa se la nou ye gen anperè chapo nwa espesyal fèk sot fete e malgre tou gen anpil moun mesye gen bagay sa yo nou fè festi rara e nou fè fèt mò kamèl gon ansanm daktivite nou te fè lè moun yo vini kabarè yo di a kabarè son paradi. an matyè de sekirite pa rapò avèk lòt komin ki gen nan peyi a. Ebyen, de kou, bagay la dejenere. Men nou konprann sa antre nan kad ensekirite jeneralize ki gen nan peyi a. Men gen pakèt lòt pawòl k ap pale otou de ensekirite sa ap desann Kabarè, sitou nan dezyèm seksyon an ki se seksyon, se zòn endistriyalize Kabarè. Nèg sa yo nou menm nou pa gen prèv pou nou pale de yo, nou pa gen prèv pou n avanse pou n di se tèl gwoup moun ki fè ensekirite a rive la pa rapò a moun ki bezwen kontwole richès peyi a, nou pa la. Men nan kad ensekirite jeneralize a Kabarè viktim de li menm e sa fè anpil tò a moun Kabarè pase m te di w sa nòmalman. Men ban m mande w sa, zòn Kabarè a gen gwo biznis la, èske yo atake biznis sa yo majistra? Nòmalman, nou gen zòn endistriyèl la, nou gen Le Moulin d'Haiti, nou gen Haiti Brothers, nou gen Simantri Nasyonal, epi nou gen Pò Lafito Global li menm ki gen yon pakèt lòt bagay, li gen Siman Kòlòs la anndan li, li gen siman tou nan Pò Lafito Global. Siman Kòlòs, yo vini a siman epi yo fè miz an sachè a, epi yo fè distribisyon. Men anndan Centre Commercial Calaray a plis onivo Centre Ville la. Apa de zòn endistriyèl sa map pale avèw la, men sa pa vle di gen lòt biznis ki asos mat la, gen sous mat sitwayen gen nèg ki gen gwo biznis resaman gon mesye ki rele Eric ki pran bal ki gen koperativ ki gen gwo biznis anwo a, o nivo de la premyè seksyon gen gwo biznis tou lòt kamarad gen biznis men zòn komèsyal la sitou baze o nivo di santre vil kote te gen mache a malgre gon pati nan mache a nou rele nan tèt mòn nan yo rele li chili men biznis sa yo yo pa vrèman afekte nan matyè de densekirite pa rapò a sa k ap pase o nivo nezyèm sèks lan. Men kanmèm yo afekte paske gen de pwodui yo pa kapab jwenn. E jou nèg la fon rive Pòtoprens, biznismann nan pou l vin a pwodui sa, li koute l yon pakèt kòb e dèfwa yo menm pèdi pwodui an. Sa vle di nan moman n ap pale a gen de gen de karans de pwodui o nivo de lakomin Dèkabalen. Epi mwen pwoblèm ki gen ankò. Se machandiz, pwodui kabarè li menm li fè yo, sitou sa yo rele Big Bannann nan, e paka. Pase kabarè gen yon varyete de pwodui. Nou fè tout pwodui. Nou gen de tè kabarè yo pa gen anyen yo pa fè. Sitou onivo dezyèm seksyon an. Yo fè tout sa w met nan tè sa yo fè li. Ebyen, gen dimal, pase depi Pòtoprens pa desann pwodui yo paka dekoule. Epi yo paka travèse tou pwodui yo paka ale Pòtoprens pase kantite bannann n ap fè a li pa sifi pou nou menm. Li twòp. Kwa? Gon moun ki bay mesye yo zam ki nan men yo a? Bon, sètènman e tout moun kapab reyalize kòman kesyon distribisyon zam fè nan peyi a pou bagay la vin rive kote l ye a. Bon, mwen menm m gen lontan m ap gon diskou, paske mwen menm m wè lè m monte kòm majistra la, diskou m vini avè l la se yon diskou dinite. Se li menm, lè m la pandan m majistra a mwen m pa fè politik e pati sa a lòt pati m pa fè sa, paske mwen menm m gen yon sètèn eksperyans. Paske mwen menm m te administratè kominal sou Wils Toma, m te direktè kominikasyon, m te kòdonatè biwo depite Ralphine, m te kòdonatè biwo depite Manès. Epi m patisipe nan anpil aktivite anndan komin nan. Mwen se yon komin m konnen trè byen. M se yon moun katè a, sot bò lanmè a rive nan mòn nan. M wè. Sèl chans nou genyen se evite divizyon. Se pou sa mwen menm m te vin nan diskou dinite e m tande tout moun pale ak tout moun, konpoze ak tout moun yon fason pou n wè kòman n kapab sove komin nou paske se yon bèl komin nou genyen. Men fòk yon moun reyalize ke divisyon an se youn nan pi gwo bagay ki trennen nou kote nou ye la a jounen jodi. Se pou sa mwen m toujou pran diskou m ap mande fòk nou chita ansanm e moun ki pou fè meyakoulpa yo fòk yo fè meyakoulpa yo. Paske sa kap pase jounen jodi a e tout moun responsab fòk nou klè nan sa e gen chita pou mea culpa pou n di e pou n chita pou n gon pwojè de sosyete pou n di men ki fòm de gouvèneman nou vle men ki peyi nou vle paske fòk nou wè kote nou ye jodi a fò n di nan 10 15 20 25 an men ki kote nou vle rive e m panse apati de sa nou ka chanje peyi a men toutan e kwenèl de chapèl sa yo mèt gen chak jou se youn ap joure lòt youn ap voye monte sou